Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou sòm le dimanch 23 avril 2023. Eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila. Deja nap swete nou pou nou pase yon trè bon dimanch an notre konpayi e nap pwofite di ou trè bòn semèn par la gras de Dye. Alò se parti pou cette emission. Gen yon video ki rive jwenn mwen se yon video de 22 segond. Video sa a li ta fè konprann ke dapre enfòmasyon ki tonbe ebyen se 2 nèg ki al fè yon kidnapping sou yon moun nan blòk li la vwa. Ebyen e moun sa te gen zam sou li, li rale zam ni li tire youn. Lòt la chape poul li. Bat bravo non si se ta vre. Bat bravo. Map gade pou m wè video sa a. E sitwayen sa a an san. Nan video a. Sa vle di li tal chache. Men se li k jwenn. Li jwenn wi sa l tal chache a. Men li jwenn ni nan yon lòt tèm. Sitwayen sa li menm ki te gen zam ni sou li. Ebyen. Misye kanpe an bandisyon. Li defann tèt li. Donk, prezime kidnapè sa li menm li pèdi lavi l epi lòt la li vole. Gon foto ki rive jwenn mwen la a, foto sa a depi yè aprèmidi, fò m di nou mwen wè foto a. E lè m ap gade foto a m ta kapab di sa nui m. Li nui m paske pou w ap gade pou w wè kantite moun ki yo menm nan lannuit kite Site Solèy pou yo al kave kò yo labò E-Power paske anpil kout bal t ap pete. An rezon de afwontman antre gang rivo a Site Solèy, de manbre de la popilasyon on lese lò mezon e se son regwoupe devan lè enstalasyon de la E-Power o ba de Karfou Douyar. Nou konnen nan zòn sa m kwè gen yon ti pòs polis, donk se la moun yo al pran refij yo. Bagay la te vrèman rèd nan Site Solèy. Nou espere ke jounen dimanch lan p ap gen yon kout bal ki tire. Paske gen anpil enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke gen mò. Genyen prèske yon dizèn de mò onivo de kartye Boston. Sa vle di nèg yo. zam nan men yo, men yo grate yo, yo pa konn kisa pou yo fè epi sa w tande a la, ebyen se popilasyon an li menm ki nan pwoblèm. Nou aksepte avè m ke yon lòt fwa bandi pran peyi a nèt. Bandi pa vle bay moun souf nan ti peyi sa. Paske si sou chak videyo w ap gade w ap wè zam. wap wè kantite nèg kap deplwaye kisa wap di pou sèlman ti pòtoprens lan pa egzanp ou pran site solèy ou pran kwadèboukè ou pran santrevil pòtoprens euh, ou pran kèk ti lòt zòn la ankò taba yon bon pati nan petyon vil ou pran zòn kafou a Twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens, sa vle di Pòtoprens la chak kote se yon gwoup de gang. E leta li menm kòmsi leta pa vle fè anyen. Ban m di nou bagay, kòmsi nan peyi serye bagay sa ta pase la nan Site Solèy. Kòmsi pou leta ta kanpe l ap gade? En, imajine w bandi parèt yo fè yon pote boure yon kote, menm gaz yo bay. Lè w denonse sa, patizan sa a di w li menm, O ou te rele bandi, Pou al goumen. Bon banm di nou bagay. Ran mwa fou ou saj. Gabriel anvayi neg yo anba a. La polis pa ka antre nan batay. Pep la ap mouri. Neg yo ap voye gaz. Kisa w ta renmen m di? Kisa w ta renmen m di? Ke pep la kanpe? Kite bandi fin touye l? Kom si. Le fèt ke mwen di se pou nèg je nèf yo mete kanson yo nan tay yo pou yo refoule Gabriel. Osi senp ke sa. Si nou pa dakò ak sa, sa se afè ki gade nou. Nou euh mwen m pa okipe euh manman Pèpetyèl ankò paske m gentan konn kiyès ki dèyè l. Donk ke misye kontinye fè ti jwèt li Men paj sa m ta konprann si yon moun al gade l ebyen wap wè kiyès ki dèyè l, kiyès ki mèt paj la. Brèf, kilè sa ap chanje nan Site Solèy? Ann poze tèt nou kesyon sa paske depi sou lame wouj vin pran Titi ak Ovènton men jounen jodi a la se lè Iska, lè Matyas anplis de sa lè Tayson. Nèg Gabriel, Donald, bon Donald la son lach li ye li menm. M pa kwè nou oblije site non misye. Paske ou wè tout bagay sa yo, ou pa tande bri l. Depi yon bal pete, e kouri l kouri. Kounye a, e te gen yon enfòmasyon ke m te di ke m ta pral chache verifikasyon sou li kòm kwa e nèg Pele Simon kanpe yo di pou moun pa antre lakay yo. Non, paske nèg sa yo menm yo te mete pye yo nan batay la. pou nèg Boston yo. Tout nèg te mete pye yo nan batay yon mannyè pou ta kapab wè kòman yo ta kapab jere sitiyasyon sila paske se te yon sitiyasyon difisil. Men nèg sa yo m toujou di yo ke yo la se ti bagay jènjan ap regle pandan y ap regle bagay jènjan, Gabriel menm l ap veye yo. E pa janm kite nèg sa yo gen kontwòl ou, jou yo gen kontwòl ou. Ou mele, se konsa sa ye o nivo de Site Solèy. De aktè prensipo. Gabriel, Isca. Osi senp ke sa wi. Yè aprè midi fò m di nou ke e ti towo ki bò Asieria a wi nan Nelio. E Tayson, misye fè anpil zam chante yon manyè aske pou te kapab pwoteje. zòn ni. Bon, brèf, pou lenstan m ta kapab di gen yon ti kalm aparan onivo de Site Solèy, men bagay la te vrèman rèd. W ap gade pou w wè yon zòn, se kòm si se bèt ki ap viv la. M sonje lè m te nan Jakomen, gon pèsonaj ki konn soti anba nan Site, epi li konn vin bay blag avèk yon lòt pèsonaj, epi li di pèsonaj la, zòn sa a se pou Site Solèy. Pèsonaj la di non, zòn sa a li fè pati de komin Dèlma paske li nan aks Dèlma. Nèg ki sòti nan site a di non monchè la e pou site solèy. Epi sitwayen Jakome an di mèt la tande ban m di w yon bagay, ou wè zòn sa a li sanble avèk zòn bèt rete epi. Diskisyon an fini la. Se pou m di nou ke kòm si fason moun yo ap viv anba a, se kòm si leta lage yo pou yo viv tankou bèt. Wi, leta lage moun Site Solèy pou yo viv tankou bèt. E se youn nan bagay k ap manje m pou m ap gade m wè chak jou anpil jèn nan Site Solèy k ap degaje yo pou yo reyisi. Pou yo yon bagay demen, Leta lage yo pou kont yo. Lè lapli tonbe, moun sa yo pa konn ki kote pou yo fè. Anplis de sa, sa ki pi mal, se ke bandi ap pouse yo bal maten, midi e swa. An tou ka mesye, mwen m panse li lè li tan pou nou bay pèp sa yon ti chans pou l viv. Paske moun Site Solèy dwe viv menm jan ak tout lòt moun nan peyi Dayiti. M gen 2 ti video mwen vin pataje ansanm avèk nou. La premyè se youn nan bandi o nivo de gran ravin kap fè elòj pou machin li. Kote ke ben ti lapli fèl kado yon bèl machin, se konsa lap vire. Donk lè w nan bandi, ou kondane pou rete nan bandi nèt. Se konsa Tigrès li menm li lage pawòl la. Bandi bandi nèt. Hey! Pou yo! An, bandi bandi nèt wè. Fè ti bahay. Bon jan nap trip nan geto a. Pale n mal pa pale n mal. Se bandi n bandi nèt. Tou pou latak! Aayy! Fè enpòt la man, fè enpòt la man. Fè enpòt la man. Avann. Aye konsa an trip. Nan geto a. Al. Ti gres bati bati net. M konnen n pral plen. Pral gen plen. Eni. Ade. Pral gen plen. Avann. Mwen le ti gres ou e te tig la. Ayan moun dan di net. Video sa a dure yon minit e 17 segond. Se pou montre nan ki eta nou ye. Se pou montre ke nèg yo pa pè anyen. Se pou montre ke chak jou nèg sa yo ap konkerir teritwa. Se pou montre ke peyi a fini. Se pou montre ke pèp ayisyen ajenou. E o final se pou montre ke se bandi kap fè la lwa. Wap gade pou wè preske yon ventèn dòm deplwaye. Nèg yo gen gwo manch nan men yo. Yo fè yon ti nich yon kote.